Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon nou sòm le 9 Desanbre 2022 nap pati avèk ti dosye sila gen yon ti video ki trè viral sou rezo sosyo se yon video de Lanmò san jou. Nou fèt sot ozetazini la e pa fistre non Nou fèt desann avyon an la menm si ameriken ap chache nou Nou tande sa m di nou an Lamò fèt desann la Nou fèt desann men nou Di yo sa, pral gen plenyen. Yo pral plenyen tonton. Ou pral mande yon nèg konsa kote lap viv? Atè a nu, atè a. Sou videyo sa ou kapab konstate yon kriminèl notwa, yon tuè an seri byen abiye, an nwa. Alò la premyè kestyon kon se poz eske. Video sa li tout nouvel. Men ekoute, nan tout video ki an sirkulasyon pou lanmò san jou, ebyen nou pat gen chans wè video sila. Alò nap poze tèt nou kestyon pou mande eske video sa frèch, eske video sa li ansyen? Men ekoute, yè mwen tap gade sou chèn sè medya pam e ki li menm tap fè yon analiz. sou video a kòm kwa lanmò san jou dil New York men m panse ke se tan pèdi pat menm bezwen fè analiz sila paske m tap poze tèt mwen kesyon pou di kòman lanmò san jou tap fè monte bato ou byen monte avyon pou te kapab ale nan peyi etazini bon brèf antouka e medya pam demaske lanmò san jou pou dir ke nan espas kote li ye a sa pap janm yon espas moun. ki aletranje. Ekoute, enfòmasyon yo la. Lanmò Sanjou te rive yon kote l febli. Men, m ta kapab di par le simple fait que genyen yon ti kolabo tou piti antre les hommes de 400 et ceux de Vitelhomme, lanmò Sanjou m ta kapab di pran souf. E, nèg yo entèlijan. Par le simple fait que nèg yo vin wè ke aprè lanmò kòlèg, lapolis pa vrèman bezwen yo, ebyen kounye a la nèg yo, yo poze, ou konprann, kounye a nèg yo met kò yon kote la, nèg yo ap viv. Paske nèg yo pa konnen kilè y ap gen yon bon operasyon miskle paske lapolis men kòman li opere. Gon chef de gang ki ap bay problem depi yo pranl yo pa bezwen konnen afè ke a ou konprann nèg yo touye odma m toujou ap di sa yo pa bezwen konnen tout lòt rès solda yo afèk gade yo se kòmsi yo kite yo la epi lè gon nèg ki moute l bay tròp problem ebyen ya mennen yon lòt operasyon dèyè l eske nou konprann brèf ann ale nan matisan yè mwen te fè yon emisyon pou m di nou ke fèt gaf enben kisak pase Depi avan yè pou rive yè, se pa de machandiz non nèg yo pran. Nèg yo pran kamyon, kamyon lwil, kamyon ki pote fè, kamyon ki pote lòt machandiz, yo antre avèk yo nan baz, yo dechaje yo. Epi, paske nèg yo te bezwen fè aktivite yo. Ekoute, pou lapè a, nou ta kapab di, lapè a sele oubyen li sou wout pou l sele totalman. Men ekoute, eske lapè a li ap favorize yon klima stab o nivo de twazyèm nan? Antouka daprè mwen menm, sèt pè ne favorize pa an retou a la nòmal. Paske bagay yo vin pi grav. Donk nèg yo fè yon lapè. Alò je me demande, eske Krisla konprann ke se nan sa Li voye kò l. Se vre, se byen de faire la paix pou antre nan lojik sila, men eske Kris la konprann tou imedyatman ke l fè la paix, se konsa bagay yo pral van atè a? Bon! Tèt chaje mesye. Antouka, e fòk nou fè la paix, fòk pèp la viv tou! Paske li pa yon kestyon pou se bandi sèlman kap byen viv, men fòk ti pèp la viv tou. Pa bliye nou nan mwa desanm, fòk gen ti aktivite. Moun ki pral achte ti bagay anba lavil, ki pral revann kafou, bay wout lan yon chans mesye. Bay wout lan yon chans paske matisan pat bon, machin pat konn pase. Men si jounen jodi a nou deside nou fè lapè, epi se menm bagay la. Pwoblèm! Hein! Lòt dosye, swit ak dekouvèt 2 kò san vi boule yo jwenn nan lokalite Salmori, premyè seksyon Jwanaria nan komin Ench nan sware mèkredi 7 desanm 2022, Fedlen Etienne ki genyen 35 lane ansanm avèk bra dwat li Kenson Emmanuel ki genyen 45 lane jwenn arestasyon yo pa bò kote lapolis pou enplikasyon prezime nan Kenson Emmanuel plase nan gadavi an atandan swit jidisyè yo. Genyen 71 polisye ki pral entegre udmo lwès 2. Aprè yo fin swiv fòmasyon nan lekòl nasyonal polis lan, polisye sa yo resevwa sètifika jounen 8 desanm nan, nan prezans plizyè kad nan DDO 2. ak fòmatè yo ki te patisipe nan preparasyon sa yo. Direktè depatmantal Lwès 2 an, komisè divizyonè Clevens Cetoute, ankouraje polisye sa yo pou fè prèv pwofesyonalism nan egzèsis fonksyon yo. Li mande yo pou yo pran kouraj yo ak 2 men nan lide pou kontinye kwape bandi ki vle pran kontwòl anpil zòn nan peyi an e li pwofite an menm tan lanse yon pinga pou yo pa antre nan konfyolo avèk bandi yon fason Pou pa rive sal imaj enstitisyon an. Eske sa li menm lap respekte? On sè pa ankò. Paske jan n ye la a, bandi nan konfyolo ak lapolis, alò an n di polisye nan konfyolo ak bandi de preferans, ebyen sa se youn nan bagay ki lakòz nou la a. Men gen lòt kòz toujou. Pa egzanp, nèg k ap bay nèg sa yo zam. Ou ba l zam, l ap chache, l ap fè kidnaping, l ap achte lòt zam. Nèg k ap pèmèt yo achte bal, paske menm bandi yo di sa. Donk, n ava konprann, jounen jodi a la a, se evidan pou ke tout polisye ta dwe koupe fache ansanm avèk bandi. Menm lè w ta gen yon frè w ki bandi, ou ta sipoze koupe fache avèk li. Men, se pa sa. E fòk nou bay moun yo yon souf. Paske jan sitiyasyon peyi a ye, se sou nou yo konte. Se nou fòs legal la, se nou ki pou pèmèt ke peyi a rale yon souf. Donk, kèlkeswa sa nou pral fè a, nou pa pral fè anyen pou pèsòn moun. Nou pral travay pou tèt nou, pou n rale, pou n pwale mye pou tèt nou. Se nou k pou travay pou tèt nou. Se pa pou moun moun al travay. Pa antre nan politik. Pa antre nan gang. Bagay sa pap mennen nou okenn kote. Kenbe diyite w! Ou se yon polisye, ann rete yon polisye. Yon polisye ki fèm. Pa antre nan jan de bagay sa yo. Donk, si nou mennen tèt nou byen, gen anpil bagay ke nou kapab fè. Donk, la sèlman, nou deja gen yon aki. Konbyen moun ki la a? 65 ou 70? 71. Nou deja gen yon aki. Ki aki li ye? Nou gen yon aki ekonomik ki nan men nou la a. Si n fè yon sòl antre 70 moun la a, chak nèg ap ka fè yon bagay nan vi l avèk ti kòb sa a ke n ap jwenn nou an. Nou pa bezwen rantre nan bandi, al fè bandi peye nou Pou n ap kontrekare lapolis la pou n gen kòb nan men nou. Se òganize nou. Depi nou òganize nou, n ap gen anpil bagay nan men nou. 70 moun la a, nou met tèt ansanm, nou fè yon sòl, chak nèg touche yon men, se deja yon aki ekonomik li ye pou nou. Voye je gade moun ki bò kote w la. Kenbe fèm avèk moun ki bò kote w la. Fè moun ki bò kote w la konfyans. Se li k pou pèmèt ke n respire anndan peyi a. Si n kite bandi ap mache sou nou konsa, y ap pran fanmi nou, pitit nou, frè nou, tout moun anndan nou epi y ap frape nou nou menm. Fòk nou kontrekare sa k rele bandi a. Se nou k la a pou kontrekare bandi a. Kèlkeswa mwayen n genyen an, n ap frape. Pran peyi a. Pandan ke bandi vle pran peyi a, nou menm avèk nèg mwayen ke nou genyen, nou pral fwape yo! E fòk nou fwape! Paske fòs nou, se nou menm ki legal tè nou pou pèmèt ke peyi a rale yon souf. San nou menm, pa gen peyi. Peyi a konte sou nou. Le mond antye konte sou nou. Yap gade nou. Yap swiv nou. Se nou ki fè fòs peyi a Se nou pou fwape a bandi yo pou n kapab kontrekare bandi yo pou n amelyore sitiyasyon ki gen nan lari a. Hier se te 8 décembre, se te Imakile, Imakile m ta kapab di eske l ko di yon mo pou Ayiti? Paske gen anpil moun ki te pran lari, men ekoute mwen panse ke anpil fwa lè n ap pale avèk Sen yo m pa konnen fò nou egzije yo wi, fò n mete baton nan wou yo Paske m sonje gon lè m ap pase bò Bisantnè la, alò ekskize pou sa m pral di a wi, paske sa parèt enpe biza, epi m wè yon pakèt moun k ap priye bagay sa yo, moun yo prèske ap kriye nan pye, kòm ansyen sa rele? Imakile! Epi m parèt, m di bon, Imakile, ban m di yon bagay, ou se yon piten wi, m pa konprann, ou pa janm vle bay moun anyen menm, bay moun yon vye kraze non bagay sa yo. Monchè nan aswè lè m gade m wè yon bèl fanm parèt, fanm nan di m tèl boul premye lo. Oh m leve nan maten. Monchè m ale m jwe boul la pou 1000 goud. Epi èske n konnen boul la fè premye lo? M kwè m fè 11000 dola. Pase bòlèt kote m te jwe l la e te 55. Epi m pa p ba w manti, m ale anba a, m separe 2500 dola. M di bann egare n ap plede priye bagay sa yo n pa konn jan pou nou adrese Sen an. Se konsa m ta kapab di gen anpil moun ki konprann ke. Jan Ayiti ye la Ayiti te kapab sove paske gen nèg ki di peyi a kapab kòmanse bon aprè 8 an. Gen nèg ki di lè Duvalier yo te fon sakrifis avèk peyi a. Men banm di nou yon bagay, tout sakrifis ki fè li kapab defèt. Se sak fè w wè yo gen dwa chaje yon moun pou yo touye l epi l al yon kote l sove tèt li. Kòmsi gon bagay ki fèt, gon bagay ki pou fèt pou peyi sa kapab soti kote li a. E tande byen m pral di nou. Legliz, patikilyèman legliz katolik nou ipokrit. Alò m pap di legliz men lè prètre nou ipokrit. Lè pastè nou ipokrit. Epi nan dènye lye a nou vin jwenn lè mason nou ipokrit. E nan va konprann sa m di nou an, nou konprann li byen. Paske ou wè si tout pè yo mete tèt yo ansanm pou yo di y ap fè yon priyè pou Ayiti. Ayiti kapab rale yon souf. Si tout pastè yo, alò se pa pastè pwèl yo non, se pa ti pastè pwèl pete yo non. Tout moun sa yo di ap mete tèt yo ansanm pou yo fon jèn pou Ayiti, bagay la kapab chanje. E si tout mason lòj yo, mason lòj yo kapab frape pye yo atè, lè sa a yo pral envoke ansèt yo, moun ki te batay yo pou ti peyi sa a. Ebyen Ayiti kapab pran yon souf men tout otan se nap pran lari, nap rele imakile en peyi sa pa gon pa lap fè. M pral pèmèt ke nou gade kòman sa te ye nan Pòtoprens epi aprè nap vini avèk sèlman yon sekans de yon minit kote yon fanm kap pale kap di ke nan sa n ye la. N ap mennen yon batay, n ap mennen yon batay politik, men an menm tan n ap mennen yon batay kiltirèl. Nou sou tout pon. Kote nou te revandike pi bon lavi a, tout espas kote pèp ayisyen an la, gen fòs mistik, kiltirèl, nou la. Clinton anvayi peyi nou, li vin ak yon pwojè lanmò pou l fini ak tout sa k genyen. Lavi nou te sèmante pou li 1791 lan, Clinton li menm li di, Nou p ap pase. Tout jan n fè, nou p ap pase. Tout kote n pase, misye bloke nou. Men nou menm, batay n ap mennen an, nou sou tout fwon, tout kote k gen enèji k ap kanalize, pèp ayisyen la, y ap mande pi bon lavi, nou menm nou la. Pase pèp ayisyen an li menm se yon lòt temwayaj l ap mande. Donk nou menm nou la tou, n vin avèk priyè nou. Bi nou vin la a se mande Manman Mari asiste nou, ba nou fòs, epi jistis nou l ap vini. Mèsi. Nan okazyon fèt Manman Mari, nou menm antanke kretyen, nou menm antanke moun ki kwè nan lapriyè, nou vin pote dosye Ayiti bay Manman Mari, paske nou panse ke Manman Mari pa avèg. Si l wè pou Lèzetazini, li wè pou Kanada, li wè pou Lafrans, m panse ke l ka wè pou Ayiti tou. Jounen jodi a, nou wè zam ap antre anndan peyi a, nou mande kote zam sa yo soti, nan ki pò yo pase. Nou di kòm nou wè peyi a pa gen Leta, nou di Manman Mari se manman tout gason, se manman tout fanm, nou di ke l akouche yon nouvèl Leta ki kapab akouche. Yon peyi tout bon vre. Yon peyi ki kapab reponn ak bezwen l, kote pitit li yo pa kapab bezwen al pase mizè nan peyi aletranje, lè nou pran egzanp vye Sendomeng tou kapab imilye Ayisyen, jouk Sendomeng tou kapab ap imilye Ayisyen. Anben se rezon sa a, nou menm antanke kwayan, nou vini la nou pote plent nou bay. Manman Mari, nou di nou pa kapab avèk pouvwa phtk, nou pa kapab ansanm avèk Clinton, nou pa kapab avèk ansanm avèk Core Group, nou pa kapab ansanm avèk Lèzetazini, nou pa kapab ansanm avèk Kanada, nou pa kapab avèk Lafrans. Se tout rezon sa yo ki koz jounen jodi a nou vin pote doleyans nou bay Manman Mari. Se sa koz nou di konsa, pitit Manman Mari pa konn pèdi batay. Enben, kòm nou di konsa ke. Pou l di yon mo pou peyi Dayiti. Pou l netwaye peyi Dayiti. Pou l fè yon netwayaj Matisan. Pou l fè yon netwayaj Kanfoufèy. Pou l fè yon netwayaj yon Malavil. Kwadèboukè. Tokyo. Jounen jodi a, ti mesye sa yo, nou di manman imakile, chanje kè yo, netwaye kè yo, foubi kè yo, pou yo vin fè yon sèl avèk nou. Pou nou retire Ayiti nan sa l ye a. Paske ti mesye sa yo m pa ka mande mal pou yo. Mal pou m mande Mateli. Pase Mateli ki bay ti makak zam pou l detwi malerez malere kafou fèy, se Mateli ki met Ayiti nan sal ye a, ti mesye sa yo pa konn vwayaje, ti mesye sa yo kote yo pas, kote yo soti pou yo jwenn gwo zam sa, se pa yon moun ki pote l ba yo, Madanm Lalin kote w ye anba sant la, kote zam yo soti, se anba figi w la zam yo pase. Kòve ou pa fè netwayaj, lè yon moun ap soti, ou pa gade sa k nan bwat la, jounen jodi a, madanm Lalim an premye, pou manman Imakile kase kou l, dezyèm moun nan e Mateli, Lamòt kase kou yo. Pou ki sa pou yo kase kou l? Pase se yo menm ki met peyi Dayiti nan eta l ye a. E twa moun sa yo, madanm Lalim, Lamòt, Mateli, pase ti mesye sa yo pa konn anyen, se inosan yo ye. Pou Mateli bay ti mesye sa yo lekòl, inivèsite, pou l bati lopital, ke pou l bati, Li poko petro karibe a se zam li mete nan men yon pakèt timoun bò lopital jeneral yo ranmase timoun sa yo nan lari ke pou l mete yo yon kote pou yo aprann se yon ti zam li met nan men yo jounen jodi a nou mande lapè pou peyi dayiti nou pa kapab ankò peyi dayiti bezwen netwaye lapè pou peyi dayiti. Nou salye laprès e n ap pwofite di manman Mari bòn fèt. yon ti manman mari bòn fèt. Pandan ke nou mande yon ti manman mari bòn fèt, nou menm tou, nou gen demand nou nou vin fè avèk manman mari. Demand nou an ki sa li ye? Demand nou an se ki sa li ye? Nou mande chanjman pou Ayiti. Men nou konstate pou Ayiti chanje, fòk yon nèg tankou Michel Martelly ta mouri, fòk manman mari ka kase kou. Yon nèg tankou Laurent Salvador Lamothe. Kase kou yo! Yon nèg tankou Bidjo kase kou l, Cherif Abdallah kase kou yo. Yon ansanm boujwa ki met peyi a nan eta l ye la. Yon ansanm boujwa ki mete peyi a nan ensekirite, ki bay jèn gason yo nan katye popilè yo zam pou yo goumen antre yo menm. Lè nou konstate se moun sa yo ki rann nou envivab, se pa nèg nan geto yo non, paske yo konn vwayaje. Se Martelly ki fè sa, pase ti lapli te di l, li pa yon sekrè pou moun non, ti lapli te di Martelly ba l zam, e m klè nan sa m di a. Jodi a la profan, rod madedi, rod madedi, profan balzam, moun sa yo, mon mari dwe kase kou yo. Koupe manti e pèpè ti tòn ki di konsa mèsi pa pa sifi pou manman mari nou di konsa sa se manti pa sifi pa ka mèsi pa sifi e se manman mari nan pou sa nou fè ke gou mikwòb la lavi chè ensekirite gade kotel ye lopital jeneral la se vè kap kale sou moun se grangou ki se moun kap mouri